Jodi an se 18 novanb 2022 e nou konnen ki sa dat sa reprezante pou nou. E lè ke nou konnen sitiyasyon peyi a, kòman sa ye an Ayiti, e nan moman la ensekirite a goch a dwat. Ebyen jodi an genyen laktyèl premye minis peyi a, Ariel Henry, prezidan an kachèt, e minis enteryè tou, donk e misye 3 bagay a la fwa, e menm plis, nou petèt pa konnen. Ebyen ki li menm te rann li nan Mupana ke tout moun konnen, e jodi a se te grandyoz, e se te wololoy, bèl bagay. Ebyen se touswit ki ta pral gen deblozay ki pete, nou konnen militan yo ki yo menm kesyon Ariel Henry a yo pa danse koulye avèl ditou, ebyen nan okazyon sa n pa bezwen diw kòman sa te fini. Ebyen Ariel Henry ki li menm te fè sal gen poul fè, men sa pat anpeche militan yo te mete bann rara deyò, epi nou konnen Arab la li menm ki toujou la, E depi se kesyon e revòl ki genyen Arab la pap pa la donk son konbatan e top ke l pa janm rate anyen ou konprann donk se yon nèg ki li menm e misye ap goumen misye ap milite nòmal ebyen jodi an la Ariel Henry misye te nan Mupana li fè sa l gen pou l fè jan nou di l la e donk se konsa ebyen nou pral envite w wè imaj yo. E nou pral kite w wè avèk zye ou e nou pral kite ou menm tou a kite konklizyon w anba videyo ak yon kòmantè pou di nou kisa w panse de dat sa a, èske se konsa l ta dwe selebre? Antouka, ou soti ve lakay Ayiti.com e se te yon plezi pou nou pote videyo sa a pou ou. Swiv li jiska lafen, n ap tounen pou yon pwochèn. Mipana nou vin gade koman sa ye nou konnen jodia se 18 novanm ebyen e nap gade mesye lame yo ki deja an pozisyon de gadavou pou ya pa bay yo pral bay ochan avèk gouvènman nan nap fon ti rapwoche. Prale, nou pa konnen si prezidan pral rive e premye minis lan pral rive la, nou pa ko konnen. Sa se gwo eta majò. Ebyen l pap janm ka fin touye nou tout. Ebyen se youn nan rezon nwa m pa ka ouvè je m. E pa fòt mwen! Se yon frè m ankò. Se pa yon ti milat. Se pa yon ameriken. Se pa yon italyen. Se pa yon espanyòl. Men se yon frè m. Ki gen menm san Desalin nan nan venn li. Menm jan m gen po nwa, po l nwa. Menm jan tèt mwen grenn, tèt li grenn. Ebyen jounen jodi a nou wè se li ki frite gaz la nan je m. Polisye sa koman sot ou. Koman sot ou pandan wap manje myèt pen dèyè Ariel. Polisye sa yo nou la sèl byen pwoteje. Si jounen jodia nou mouri kote nap kite madanm nou. Kote nap kite pitit nou. E pandan se tan nou menm ki nan kon nou menm ki nan enstitisyon leta nou wè ki tray nap pase. Ki dire nou mouri. Kote nap kite madanm nou. Jounen jodia map revandike pou nou tou. men nou chwazi fite gaz nan je m. Koman nou santi nou? Èske ou ouvè zye a? Zye a ka ouvè? M pa kapab. M pa kapab. Men gwo grenn bagay map di. Èske nou wè polisye a ki fite gaz nan je nou? Zanmi banm di nou. Nou wèl, nou wèl. Le kama egzis. Nèg anlè a, avèk tout sa m pa wè yo. Podyab banm jistis mwen. Lapolis, se pa sa yo ta chwazi nou. Nou vle pou drapo ble e wouj ki gen ble sa nan mitan l nan sispann flote nan peyi a. Paske se drapo lafrans li ye nou pa bezwen l. Paske se peyi n te peye lafrans pou l te rekonèt endepandans nou. Ebyen se youn nan rezon nou di sa klè avèk pèp ayisyen. Jounen jodi a, n asepte pran gaz la. a 114 dola, ebyen se nou pitit nou nou menm k ap peye sa. Pri pwodui premye nesesite yo pral moute tèt li. Sak siman, klou tòl, malere malerèz p ap ka bati yon pyès kay. Ebyen se youn nan rezon nou di pèp ayisyen, si n asepte ak gaz la, L ap mouri. Ou wè jounen jodi a, se nou de, nou twa ki met tèt ansanm pou kwit yon ti mamit diri. Eben nan jou k ap vini yo la, se nou senkant k ap met ansanm pou n achte yon ti mamit diri. E sa ka rive nou gen kòb la nan men nou tou, nou pa ka achte. Eben se youn nan rezon nou di konfrè nou, jounalis nou yo, ebyen frè mwen, frè m yo, nou toujou kenbe batay la. M pa wè. M pa wè se vre. Men kontinye batay la frè m yo, sè m yo. Paske Ayiti rive nan yon lè nou pa kapab ankò. Nou pa ka soufri ankò. Jounen jodi a pou m anba drapo m, pou m pa ka pase Matisan, pou m anba drapo m pou m pa ka al Dèlma 2, pou m anba drapo m pou m pa ka al Site Solèy, pou m anba drapo m m pa ka desann anba lavil. Ebyen mesye m konnen pèp la. Fok ki te la sou prezidan jovenel moise. A la jodi a 18 novanm li ye. Yon sèl deklarasyon vle di kisa pou ou jodi a? Jodi a tout deklarasyon nou se dechouke tout enjerans, tout asasen, tout kò gwoup kap fè enjerans anndan peyi a. Paske pou tè papa Desalin nan jodi a fè 219 lane depi batay vèti a te fèt pou n te libere tèt nou. Jodi a tout tè nan peyi a e pou Toto, se pou Akra, se pou Mez, se pou tout asasen. Ba nou yon chans Kanada! Ba nou yon chans Lafrans! Ba nou yon chans pou nou viv tankou moun, pou frè nou k ap pase mizè Sendomeng yo vin viv lakay yo, pou frè nou k ap pase mizè Chili yo vin viv lakay yo, sa k ap pase mizè Brezil yo vin viv lakay yo. E chans sa a nou mande, lagè nou mande depa Ariel san kondisyon pou nou jwenn vrè libète Ayiti. Nan endepandans peyi a, ebyen se sa k fè jodi a kont lavichè, kont ensekirite, kont grangou, kont kidnaping, kont movèz gouvènans, Nou nan lari an pou n kontinye di Ariel Henry retire kò w nan tèt peyi a. Paske sa sa pèp ayisyen ap pase la mesye nou pa kapab ankò. Jodi an nou wè ke yon ti gwoup moun ki fè silans ki aksèpte yo vide dlo a dlo sal la nan bouch yo, yo aksèpte pou yo pran gaz la 570 goud, 600 goud. Men n ap mande ke moun sa yo jodi a n ap di ke. Nap di Nou revolte kont sa kap pase nan peyi a, kont ensekirite sa, kont kidnaping pasi pala, Delma, Petion vil tounen bastyon kidnaping, tounen bastyon ensekirite, moun yo pa kapab nan katye popilè yo, jodi depi septanb si moun ta sipoze al lekòl men nou pral atake dèt sou desanb, ebyen pa gen lekòl nan peyi a, jodi a moun kafou fè ap rele, moun bèlè ap rele, moun site solèy ap rele, donk nou pa wè sa kap pase la. Avèk lavi chè sa, nou pa wè kisa Ariel Henry ap regle. Donk se sak fè nou nan lari an. Paske gouvèneman Ariel Henry a, gouvèneman defakto sa, imajine w byen, si minis ka sanksyone pou dwòg, minis ka sanksyone pou kidnaping, ebyen se tout gouvèneman ki enkonpetan, se tout gouvèneman ki pa gen lejitimite, ki pa gen konpetans, ki nan kòripsyon, e sak fè n ap mande Ariel Henry, avèk fatra parèy li yo retire kò yo nan tèt peyi an paske pèp ayisyen an bezwen yon lòt liberasyon.